Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon a chak emisyon 1 pwen trè patikilye a touche nap salye tout moun ki Nan peyi lòt bò dlo, moun ki kòmanse voye ti kichòy pou sila yo ki an Ayiti ki nan difikilte. Kontinye manifeste solidarite, kontinye manifeste jenewozite nou anvè moun sa yo. Genyen yon mesaj ki rive jwenn mwen, gen anpil moun nan seksyon kominal yo, ebyen moun sa yo yo poko kapab jwenn laswenyay e se nan sans sa a ebyen kote yo fraktire a ebyen kote sa yo kòmanse bay sant. Sa vle di. Fòk otorite yo degaje yo pou kapab rive nan seksyon kominal yo pou kapab rive bay moun sa yo swen. Nou pap pale anpil, nan kad emisyon sila a nou pote yon videyo eksplikativ sou Durcis paske n te fè yon emisyon sou Durcis yè kote ke anpil sekouriste yo menm te depeche al wè kòman yo ta kapab retire moun anba dekonb men tach la se te vrèman vrèman difisil. Ebyen maten an nou vini avèk yon dènye videyo sou kesyon Durcis lan pou nou men fò n di ke pou sòti Okay pou ale Durcis pou moun ki konnen zòn sa a byen ebyen m ta kapab di s on katastwòf. an tèm de mach paske wap preske fè 3 a 4 òd tan ap mache wi la lwen anpil ebyen map di nou ke nap fin gade video sa epi aprè ekip RL prod lan te fon kout pye nan lopital Ofatma okay mezanmi ebyen fòn di ke gen anpil doktè etranje ki yo menm la. Genyen moun ki kòmanse ap pran swen. Sa ka yo nesesite plis swen, m ta kapab di ebyen yo transfere yo nan elikoptè pou kapab vini avèk yo nan Pòtoprens oubyen ale avèk yo lòt kote pou yo al ba yo swen. Men brèf fò m di ke tach la pa fasil pou jounalis ki sou plas. Tach la pa fasil pou medsen yo ki sou plas. Tach la pa fasil pou ong yo tou paske tout moun ki sou plas genyen anpil travay pou fè nan sans sa. Se poutèt sa nap envite w gade zòn nan epi anplis nap tounen nan lopital la pou wè kòman aktivite yo ye jis avan nou menm nou boukle. Madam mesye imaj sa nap gade la se imaj yon zòn ki rele kato nou nan komin disis twazyèm seksyon. komin Disis ki rele Katoro. Kidonk, jan n ap gade a la a, se pandan tranbleman de tè a ki te pase samdi 14 out la la a, deboulonnay sa a fèt. N ap gade l la a. Kidonk, nou kapab gade jan tè a fann. Nou kapab gade ki dega ki genyen. Tè a fann e nap gade laba a la ki yon e nap gade yon kay. Nap eseye fon ti avanse. Nap fè yon ti avanse bagay yo pa osi fasil. Pou nou te rive se anba anpil difikilte. Men pou nou fè travay la tou. Li pa osi fasil. Men daprè enfòmasyon ke nou rive jwenn nan men moun yo, genyen yon moun anba kay la. N ap gade la a, imaj sa a, se tranbleman de tè la ki kase tè a, lage ansanm avèk kay la. Ebyen madam, mesye, imaj sa n ap gade la a, gen yon moun. anba kay la. Daprè enfòmasyon nou rive jwenn, gen yon moun anba kay la. Madam, mesye, nou kapab viv li. Sa, se tranbleman de tè la ki te pase samdi 14 out la la. Li ravaje. Zòn sa a, seksyon kominal sa a ki rele Toro, nan zòn du 6, kidonk, imaj sa a, madam, mesye, kay sa a, ta sanble se an lè a li te ye, epi tranbleman de tè a pase l pran l, li desann avè l. Kidonk, dapre enfòmasyon, gen moun anba l toujou. Men nou pa sèten ke moun sa ap viv. N ap eseye fè yon ti avanse. Eske gen posiblite pou jwenn moun ki anba kay sa a? Li vrèman difisil. E daprè nou menm, e daprè konsta ke n ap fè la a, ta sanble. Pa gen vi ankò. Madam mesye imaj sa nap gade a la se tè a ki souke e ki koupe. Sa nap gade la Nou wè se pwoteksyon sivil, nou genyen ajan ponpye yo ki vini, men malerezman, yo pa ka fè anyen. Yo pa ka fè anyen. Nou menm etan ke jounalis, nou fè le devwa tou. Nou deplase, Nou vin pran imaj, nou vin pale avèk popilasyon an. Malerezman, pa gen posiblite ditou. Sa yo se rad moun yo. Ebyen, eh jan ap gade l la, se kay ki te anlè a epi tranbleman de tè la pase, li koupe tè a. lale avèl imaj sa yo nap gade a se nap fon ti avanse nou pral nap fon ti avanse men lè nou tap fouye pou nou te jwenn gason an ki se tonton an la nou te fouye anpil Bon sa vle di e pat fouye nou te telman fouye nou nèg ap gade konsa tòl la nou nèg fouye je konsa chapo kite li ta yon chapo pay kounye a nou wè tèt chapo pay la nou di gade chapo entèl la kounye a etan youn pran yon ti bwa li lonje l lè l lonje l la nou kòmsi n ap vire chapo a e lè n gade nou wè chapo a se nan tèt li l chita e lè a tout moun di menm wi se l menm. ki genyen ladan yo de materyèl de sovtaj pwoteksyon sivil. Alò, selon enfòmasyon nou ta rive jwenn, ki ta fè kwè ke se materyèl de sovtaj pwoteksyon sivil nan vil Okay. Ebyen, madam, mesye, apre tranbleman de tè ki te pase samdi 14 out la, ebyen, finalman, jodi a la a, Pwoteksyon sivil deside met pye l atè. Pou ki rezon tout lantè sa yo, nou pa konnen. Men, maten an la a, Pwoteksyon sivil deside mete pye l atè. Nou kapab remake la a, ajan sa li menm k ap repare yon materyèl. Ajan, kòman w ye? ki mouri deyò men akoz li anpann li oblije pat ka ale li te ban nou yon ti pwoblèm bouji nou chanje bouji a nou wèl ban nou lòt pwoblèm toujou bon m mèt di w se kòm yon si ki te gen pil pwoblèm ok alò son si nap repare. Ya paske menm li gen 2 klavèt li se klavèt poten klavèt yo kase se avèk pase ou konnen anndan anndan ponpye nou menm ponpye sid ponpye okay malgre ke yo pa ban nou enpòtans jan nou ta sipoze gen enpòtans la paske malgre yo dekouraje ou byen m pa konnen sa li a jan y ap jere l la. Men nou menm se yon pakèt pwofesyonèl nou ye anndan ponpye. Paske ou ka imajine w, li gen pwoblèm klavèt la se yon lòt bounda al achte. E n te gen dwa difisil pou n jwenn li. Ou wè sa m di w la? Men nòmalman avèk teknik pa n, avèk pwofesyon pa n nou genyen deja, n arive fè l avèk fè pla. Ok? Nou fè menm pyès la, jan blan te voye l la, nou menm nou fè l menm jan tou, e sesi. sa n fè a l ap sanse dire plis ke sa blan vre yo ye a paske se avèk fè pla e ki gen yon bèl epesè nou fè l epi blan li menm se avèk poten li fè l l ap difisil pou pa l nan kase. Men nou remake lantè e ponpye avèk pwoteksyon sivil nan vil Okay paske tranbleman de tè la li pase depi samdi 14 out nan 8 è 30 nan maten. Se maten an la a ponpye avèk pwoteksyon sivil deside mete pye l atè. Daprè ou menm, kisa ki te alabaz lantè sa a? Bon, lantè sa a, nou tout, tout moun ka konstate l. Si se te, si se te pou ponpye avèk pwoteksyon sivil, pa t ap gen lantè a ditou. Nou dispoze e disponib. Ok? Nou prè. Daprè enfòmasyon pa n, nou prè. Men, se otorite yo ki gen lantè sa a. Lantè a soti bò kote otorite yo. Ya. Menm lè yo fache, kontan men m ap toujou di l. Paske ou ka imajine w, si se pa t lantè sa a, gen anpil dife ki pran nan vil Okay. Dèfwa, gen anpil bagay ki t ap gentan sove si te gen ponpye disponib, si te gen materyèl ki disponib pou ponpye avèk pwoteksyon sivil. fè entèvansyon. E se si se pat lantè sa toujou, Majistra Jean Gabriel Fortuné ki mouri a, li te gendwa pat gentan gen chans mouri paske nou te gendwa gentan rive sou lè li ye pou nou te gendwa mete l deyò. Se pa rapò avèk materyèl ki pa genyen, se ansanm rezon sa yo. Bon, tan vin pase, tan vin pase, bon lè n resi jwenn, lè n jwenn li an, bon m pap ba w manti, souf li te gentan koupe. Men m panse ke si n te gentan ale sou lè li ye, rapid vit apre entèvansyon apre apre sekous la monchè apre Bondye nan syèl la li te gendwa la toujou. Dakò merci beaucoup. Dakò. Model FM, Pòtoprens. Nou wè bagay yo, nou wè kòman sitiyasyon an ye, ebyen, jan m te di nou, aprè midi a la, mezanmi, nou pral fè yon ti pale pou moun Nip yo, paske, Nou genyen ekip nou ki nan nip kap gen pou rantre aprè midi a la a, men deja genyen kelke imaj kap vin jwenn nou. Janm di a mezanmi, moun yo bezwen swen. Sa moun yo bezwen plis pou kwè li la a se medikaman, manje, dlo epi abri. Epi aprè sa, bon leta kapab panse pou kapab fè kesyon rekonstriksyon paske moun yo pa gen anyen, ebyen fòn kapab fè kay mete moun yo mesye. Lajan ap fèt nan peyi a, anpil koripsyon nan peyi a. Ebyen m panse ke nou kapab ede moun sa yo rekonstwi kay yo ki kraze. Merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage pandan map mande moun ki a letranje yo sila yo ki an Haïti kontinye voye kichòy alors fòm di nou byen ke numéro mwen mete yo mezanmi mwen konprann ke bagay la grav Men nimewo mwen mete yo se plis pou bon samariten. Se pa pou moun ki touche yo. Moun ki touche yo, moun ki gen pwoblèm yo, n ap vin sou ou kanmenm. Se vre ou rele nou pou kapab mande nou èd, men nou menm, nou poko jwenn ase bagay pou n kapab pote ba ou. Kèlkeswa sa ou genyen, ebyen rele nou oubyen ekri nou, nou menm pou kapab ba nou kichòy. Men moun ki aletranje yo, mezanmi, zèl la disponib, on grenn dola, de grenn dola, twa grenn dola, l ap bon. Lap kapab fè kichòy nou kapab ede de twa grinn moun bwè yon gòdèt dlo pandan yon jounen bagay piti pa chich voye ti bagay ou genyen pa moncash paske sou tèren an la m panse ke se chak moun kap fè pa yo men se vrèman triste pou ta wè kòmsi nou menm poun ta ale sou plas epi nou pa bay kichòy paske nou se de moun ki anfèt nou pa anvi di ke n jenere men lè yon moun nan difikilte. Ebyen nou toujou prè pou kapab soutni moun sa. Merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi apre kès kon di a la prochèn.